Pou mwen vin temwanye de fè ke Bondye fè jodi an mwen kapab manman. Mwen kapab kenbe yon bebe, sa ki te enposib pou lòm, li kapab di li posib pou Bondye. Mwen vin di Bondye mèsi paske mwen marye an 2017, mwen marye 25 desanm 2017. A chak fwa m ansent, mwen fè sa yo rele oeuf clair. Oeuf clair lan se lè ke ou ansent, ou genyen tout sin sipatik de gwosès. Ou fè tès de gwosès li pozitif, ou fèl nan urin li pozitif, ou fè beta HCG nan sanw donk li pozitif. Men lè ke ou ale nan wal wè medsen ou byen antandi yo fè sonografi pou ou epi yo gade yo wè plasenta a li fòme men anndan plasenta a li vid. Pa gen bebe ladan l. Lè sa a yo rele l yon oeuf clair. A ce moment, w ap kòmanse à partir de 7, 10 semaines de grossesse, ou pral kòmanse gen yon senyeman, w ap senye jiskaske ou ekspilse placenta. Donk se konsa mwen menm chak fwa mwen ansent se toujou menm senaryo a. Lè mwen ale, m te konn al fè swivi nòmalman kay medsen. Lè mwen ale mwen poze doktè ki bat, paske se medsen mwen ye, mwen fè rechèch sou èf klè, ki sa ki ka koz yon fi pede fè èf klè, nou wè ke koz yo, yo enkoni. Yo pa vrèman gen yon, pa gen etid ki pwouve egzakteman ki sa ki kapab alabaz de èf klè yo. Istwa pam nan mwen te gen 2 oeuf clair kem fè deja. Epi mwen te vin fè suivi medikal nòmalman kay yon fertiliste. Men depi de depi 2007 mwen rankontre avèk levanjil pòt etwat. Mwen vin rankontre avèk pastè Amel de fason dirèk se an 2016. Tout lè mwen avèk pastè Amel m potko vrèman te kole sou pastè Amel. An kelke sòt antan ke yon papa pou mwen rakonte li kòman ke sitiyasyon yo difisil pou mwen. Men pandan tout 2 èv klè sa yo, se te nan menm sitiyasyon sa. Epi apre, nan moman ke m vin kòmanse rapwoche m de pastè Amel epi m ap esplike l nan ki sitiyasyon mwen ke mwen ye, epi pastè Amel vin pran dosye m an chaj. Epi l kòmanse ap lapriyè, ap mennen konba avèk mwen, avèk mari mwen, avèk mari m. Men li bay nou lopital, nou ale lopital. Pou m byen di w, pastè Rafa, mwen se medsen, men m plis kwè nan Bondye ke lamedsin. Paske se Bondye k bay pitit. Si pa t Bondye k te konn ki te bay pitit, m t ap gentan gen plizyè pitit deja. Epi pastè Amel nan mennen konba, nou fè swivi medikal, nou fè tout egzamen, dènye bilan ke nou fè avèk mari mwen, Kantite nòmal lan li varye ant 60 a 120 milyon spèmatozoyid ki ta sipoze yon gason ta sipoze genyen pou fètil. Donk, andsou de 60 milyon, ou kapab enfètil. Men apati de mwen de 20 milyon, lè sa, yo di w ke w steril. Donk, lè ke ou gen ou nan enfètilite, gen medikaman ke yo ka ba ou pou yo kapab bouste spèmatozoyid yo, an fonksyon de rezon k fè. Donk, m pa p rantre la. Mari m li menm. Lè ke li mande medsen an kisa k ka fè sa, medsen an di l bon li fèt avèk anomali an, yo ta sipoze mete katetè pou li eksetera donk on pakèt, donk depi lè mari m vin avèk rezilta a nou di cheri non nou p ap resevwa sa, nou pa resevwa enfètilite, nou pa resevwa pa ka fè pitit paske se Bondye k konn bay pitit epi pastè Rapha nou fè lafwa nou fè Bondye konfyans nou Akòde nou avèk papa nou Pasteur Amel paske li aprann nou pou nou fè Bondye konfyans. Lè pou mwen ansent Pasteur Raphaël se yon mistè m te ka di. Mwen ansent m pa konnen mwen ansent. Se dòmi m dòmi m wè yon ti tonton tou kout, tou lèd ki parèt devan m li di m pitit nan vant ou an e pou mwen. M di oh pitit nan vant mwen e pou ou M di non, m di pitit nan vant mwen e pitit Jezi. M di pitit nan vant mwen e pitit pastè Amel, paske li lapriyè anpil, li mennen anpil konba pou Bondye ban m pitit lan. Epi m reveye. M di wou, m di cheri, fò m fè yon tès de gwosès. M al fè tès de gwosès, m ansent. San ke m pa t menm konnen. Donk lè nou kontinye ap mennen konba, nan moman gwosès, Se konba sou konba, konba sou konba. Epiw konnen m pa janm depase 3 mwa. Premyè gwosès yo, se te toujou oeuf clair. Lèm vin genyen gwosès sa. M toujou gen yon vwa nan zorèy mwen kap rezone, ah oeuf clair, wa menm bezwen goumen menm, wa vin fè entèresan tou la, wa gen anyen nan vant ou. Men map fè la fwa map kontinye, map mennen konba. Epi yon jou pandan mal travay, mwen dòmi. mwen wè ke se mari m ki vini pou antre an rapò seksyèl avèk mwen. Men jeneralman pandan gwosès lan, nan debi, a chak fwa m wè ke yon moun vini pou antre an rapò avèk mwen nan dòmi, li pa pran vizaj mari m, mwen mennen konba m goumen, m reziste. Men fwa sa, li pran vizaj mari mwen, mwen wè ke pa feblès pou mari m, mwen aksepte. Epi m, pou m di w Pastè Raphaël, mwen reveye bò dezè di maten, avèk tout sansasyon ou ap di le sang de Jésus, le sang de Jésus. Epi m jis santi m mouye. Epi pandan m ale nan douch, m te pran papye lè m pase, mwen wè poul kayo de san. Menm kote a m tou gen san ki vide sou mwen. Lè sa a, m ta m te genyen 2 mwa, 2 mwa de gwosès. Mwen di non, avèk Jésus m p ap pran fos kouch la. M di avòteman sa m resi pap resevwa l. M di premyèman m konn Jezikri pap livre m. Sa m sur e sètèn. M di dezyèmman papa m pastè Amel pa siyen fos kouch pou mwen. E m di twazyèmman m akòde m a san pou san avèk papa m pastè Amel Lafleur. Fos kouch sa m pap pran l. Mwen fin fè deklarasyon pastè Raphael. Mwen ale m li 7 som de konba jan papa m a pastè Amel aprann nou l epi m la priyè m kouche m domi men m nan travay paske se nan lopital la mwen ye yo banm lojman mwen fini m reveye m al benyen m di m pap met anyen m ap desann pou m ale travay paske nou al etaj m di m pap mete anyen. M pa konnen m gen san. M di m ap rete nòmalman paske m konnen Jezikri pap livre m. Ebyen pou m di w menm jou an, san an kanpe sèk. Epi lidè yo toujou met lapriyè avè m. Pastè Amel toujou mennen konba avè m. M fè de mwa. M fè twa mwa. M ale lopital. Mwen tande kè bebe k ap bat. O non de Jezi. Bebe la. Nou fè 3 mwa, nou fè 4 mwa, 5, 6, 7. A pati de 7 mwa, m vin gen kòl iteris lan k ap ouvri. Lè m ale wè medsen m, medsen an di m sèk laj an ijans. Epi lè m rele papa m, pastè Amel, li di m nou p ap ekate anyen paske Bondye mete medsen. Mwen menm mwen medsen pou m di w pastè Raphaël se sou Bondye sèlman m apiye sou Bondye sèlman epi papa m pastè Amel ban m feu vert mwen fè cerclage la m fè 2 mwa alite 2 mwa m pa janm chita sèlman kouche lè m fè ti chita bon m pa menm chita pou apiye se lè ke m prale nan randevou medsen Yo pote m, mete m nan machin, pote m, mete sou chèz wolant, antre nan box medsen an, eksetera, donk, epi le Senyè fè gras, mwen akouche pa seksyon sezaryèn an byen. E bebe fèt an bòn sante, li gen reflèks li yo ki nòmal, li manje byen, tout fonksyon vital li yo fonksyone trè byen, e avèk Jezi, men li la. Beau garçon, par la grâce de Dieu, et jodi a d'un cœur reconnaissant, m vle di Bondye mèsi. E m vle di papa m Pasteur Amel Lafleur mèsi, mèsi, mèsi. Mesaj mwen aprè midi an se sitou pou tout fanm ki ap travèse de moman difisil nan domèn pou yo ta anfante. M tap di yo premyèman fè Bondye konfyans. Pa doute, pa doute, pa doute. Paske otomatikman ou doute, se di ou di Bondye enkapab. E depi ke Bondye ou mete l nan ran dè zenkapab, li jis rale kò l tou dousman. Donk fè Bondye konfyans. Paske li menm ankò li te di se pa la fwa ke Sara malgre son aj avanse, M ap ajoute yon bagay ki trè enpòtan ke m wè ke madanm mwen pa t gen chans raple l pou l te di l e m wè nou pa ta ka pase out de li menm. Mwen se Esaüs Hugo Sanchez, mwen se enjenyè e m ap travay kòm enjenyè sipèvizè pou Capitol SA. E m santi se yon rejouisans ekstrèm pou mwen pou nou vin bay Bondye glwa. pou bèl mèvèy sa, pou boul mèvèy sa ke li ba nou anndan famiy lan. E madanm mwen te gen yon, te gen difikilte pou l te wè règ li. Aprè lè, lè nou fin pale avèk papa nou, avèk papa nou pastè Amel Lafleur, li te, li te konseye nou e Lespri de Dye te. òdone nou pou nou te sispann ale kay doktè, yon fason pou nou pa t kwè ke se medsen ki pral fè l, sa ki fèt la, sa nou wè jodi an. Pandan kat mwa sa yo, madanm mwen fè ke nou pa ni al kay doktè, madanm mwen pa janm wè règ li, epi, le 29 desanm, dan la sware, Lespri de Dye ban m yon mesaj, atravè yon sonj, Li moutre m ke se papa nou ki debake lakay la ansanm avèk tout ekip li pou vin entèsede. Li vin entèsede lapriyè, lapriyè. Nan demenm maten lè m leve nan sonj lan, m ap eksplike madanm mwen sonj lan, m di madanm mwen, Men yon sonj wi ke mwen fè. Epi madanm mwen al nan twalèt, se lè li ale nan twalèt e nan moman l ap remake ke li gen règ li, règ li vini sou li aprè 4 mwa. Epi m di, Cheri. Sa a li pa senp, paske sa a se ke Bondye gen so l sou li. Epi de la etan, nou pa t konnen ke papa ta pral debake lakay nou, epi pastè Amel rele nou, li di nou ke l ap vin lakay nou. Sa vle di, yon semèn apre sonj lan, jan ke Lespri de Dye te montre nou an, pastè Amel debake avèk ekip li, plis kon ventèn douvriye, li vin lapriyè lakay nou. Epi se nan menm mwa sa a tou, Gwosès la tonbe. Mwen menm ke yo te di ke ki enfètil, mwen menm ke yo di ke m te gen yon venn ki dilate ke m pap ka fè pitit, men Lespri de Dye ba nou yon boul mèvèy, li ba nou pitit sa a. Si m ta gen yon mesaj pou m ta ajoute avèk chak grenn moun k ap koute nou, ki gen chans pou koute nou jodi an, m ap di yo si tout fwa nou gen yon fi bò kote nou, nou ta wè ke Bondye pa ta ko antann, paske si nou wè Bondye poko rann nou, rann fi sa a anfante, oubyen ba nou yon yon pitit nan famiy lan, sèke li gen yon rezon pou sa. Se sa ke m te konn toujou di madanm mwen. Se ankouraje yo, ede yo epi fè Bondye konfyans. Paske anndan Bondye gen pitit, anndan woche a gen pitit, anndan la croix de Christ gen pitit. Se sa ke m t ap di.